Kidnaping ya map konkli avèk kesyon bay kontenè yo ok men map di sa map di 2 mo sou dabò kidnaping nan kidnaping yè la map swiv li sou radyo kominikasyon e sa kèm di bravo a mesye CRO yo ki te fè travay yo e se a polisye map swiv kidnaping yo nèg yo di yo menm si nèg yo antre vilaj de Dye avèk moun yo kidnape a. Yo menm bò kote pa yo, yo pa gen plas yo anndan lapolis nasyonal. Paske li pa posib pou so jan w di a Henri, lapolis okouran de kidnaping nan pral fin fèt, nan moman l, nan, bon m pral, m pral tounen ak de bagay. Depi lè machin yo ap sòti Vilaj de Dye, lapolis okouran. Sa vle di yo lè kidnaping fin fèt tout baz okouran kidnaping nan fèt Henry mwen pa ka konprann nan tout espas sa yo ki gen pwen fiks ki genyen 2 bakòp ki gen tout atiri ki genyen nan lapolis nasyonal la nèg lame Bon wè m mete nèg lame tou kap fè vye yo. Wi USGPN USGPN ki la channmas. Ah brother Henry mwen diw nèg yo pase tout kote nèt tout kote ou di yo Henry se bon bagay e bon enfòmasyon ou bay la nèg yo rive fòm diw tou kidnapping nan gen polisye ladanl èske ou konprann kidnapping nan gen polisye ladanl epa bandi k nan vin fè kidnapping nan. Ok se de pwofesyonèl se de nèg ki anndan enstitisyon an ki ap fè afè pa yo ki avèk de bandi ay bandi a pap pran lari konsa san pa gen de twa polisye ansanm avèl de polisye aktif e nèg yo nan machin ee ann di prado bèj la ak tout pikòp la yo genyen sirèn. Donk sa vle di ke men alèt la bay a depi alèt bay pa gen kesyon de ni sirèn ni jewofa ni ankenn lòbèy lesansyèl se aji men se trè malere sa n konstate yè a kidnaping sa k fèt kidnaping spektakilè sa ki fèt yè la se ke lapolis ajenou nan moman n ap pale la. Henri Guerrier, Fò m di w ke anndan divès komisarya, gen de polisye ki fache anpil paske yo pa rive mate kidnaping sa a, paske yo te gen enfòmasyon, èske w konprann, te gen enfòmasyon nan tout, e CRO te fè travay pa l la, mennan il revyen o diferan bakòp, o diferan PF, paske PF yo menm anpil fwa tou, yo fè yo kanpe yon kote. Men, imedyatman ke PF la kanpe yon kote, li gen enfòmasyon an, ou konnen, ou konn bagay ki pase nan lapolis la la, si yo deplase Henri Guerrier, èske ou konnen y ap sanksyone yo? Dayè, avan yè, tout yè, m t ap diskite avèk nèg yo, nan yon seri de PF, sou menm pwoblèm sa. E se sa k fè w wè, yè, gen polisye k tèlman vekse, yo, yo sou, yo nan PF la, yo pa ka deplase, paske yo pa resevwa lòd. E se sak fè maten an nan entèvansyon mwen, mwen te mwen te kesyone ok la prezans di direktè depatmantal de lwès de la polis nasyonal, la prezans de direktè e santral de la polis jidisyè, de direktè de e de la polis de direktè santral de la polis administrativ, dcpa. M pa ka konprann sa a, pèsonèlman m pa ka konprann sa a. Mwen menm ki ki la a, de senp sitwayen ki byen avèk de polisye, Yo gentan okouran de tout bagay kap pase a, mwen menm ki te avèk 2 polisye nap viv kidnaping nan jis lèm gentan fè pòs sou stati mwen, mwen di bare anwo bare anba pou nou wè kòman nou te ka bare nèg yo, Henri Guerrier, ou konn nèg yo rive nan Vilaj de Dye d'une part yo kòm yo sòti nan vilaj yap sòti nan vilaj yo al pran moun nan e d'autre part yo antre avèk moun nan avèk avèk avèk moun yo pami yo yon journaliste. Alò m pa pale la paske gon jounalis nan bagay la non, se paske se ekeran ok e mwen gen enfòmasyon ke gen de polisye ki enplike a fon nan sa k pase ayè a e sa k fè mwen mande pou ke gon ankèt ki fèt ok gon ankèt ki fèt ki mennen nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan spesyalman ok o nivo de la direksyon depatmantal de lwès. au niveau de la dcpa, au niveau de certain backup, au niveau de certain prefix pou mennen kon pou kapab konprann sa ki pase la Ezayu kòm ou te nan lapolis banm di w kisa yo eksplike kòmsi lè on bandi oubyen on nèg kidnape on moun epi l vòlè machin nan poukisa lapolis pa mete lis machin ki pèdi ak tout plak yo pou rann ni piblik omwen peyi a ka ka konnen se on detay li ye mesye. Machin vole, machin nèg pran. Poukisa yo pa mete yon lis, lis sa piblik, tout moun konn tout plak ki vole. Enben banm di w bagay Henri Guerrier e nan nivo lapolis la chak moun ap fè yon bagay sa vle di. Peyi fini men. Esaïe ou la? M pèdi Esaïe. Site Solèy, Bonjou laprès. Jodi a Koe Jèn sa pa ka rete silans aprè tout sa k ap pase nan komin Site Solèy, kote moun ap viktim tribò pa bò. Nou vin pale a tout aktè yo pou nou di yo Site Solèy pa kapab ankò. Site Solèy li menm li mande lapè. Nan non moun Bwouklin, moun Boston, Moun Belekou, moun Laplèn, nou vin di mesye yo, kite pèp la sòti al chèche lavi, al latriye pou chèche manje ak sekirite l. Sispann ak mòd prizon sa a nou mete pèp la. Paske moun Site Solèy deja gen twòp pwoblèm sosyal pou nou ap Anpire sitiyasyon pèp Site Solèy. Nan non kore jèn sa, nou reve yon lòt Site Solèy san kidnapè, san kadejakè, san vòlè. Kon lè fondman son ranvèse. Le juste, que ferait-il? Nan non tout pastè komin Site Solèy, direktè ak pwofesè lekòl, mwen leve vwa m byen wo, puiske l bezwen se fè santi, pou n denonse sitiyasyon malouk popilasyon an twouve l ladan l, plis pase 8 jou apre gwo lese frape. ant gwoup ame ki lage popilasyon sivil la ozawa. N ap mande pou antagonis yo desann bouch zam yo, desann bouch zam yo pou pèmèt timoun yo ka jwenn swen lasante, pou pèmèt fanm ansent yo ka al lopital pou pèmèt blese yo al pran swen ke ka yo nesesite. Okenn moun pa merite sa. E se sak fè nap raple ke gen urjans jodi a pou tout moun Site Solèy. ki te nan sitiyasyon difisil ke 8 jou sa yo vin anpire bezwen al chèche lamanjay. Nou konnen aktyèlman la gen anpil timoun ki ap trepase. Nan moman sa n ap bay deklarasyon sa a, nou konnen gen anpil fanm ansent ki an difikilte. Gen anpil moun ki poko menm mouri. ki gentan santi santi paske enkyetid yo yo grand yo pè pou bal pa pran yo pou anpire sitiyasyon yo yo pè pou ke lapolis paske sou pretèks yo se moun ki blese pa bal pa arete yo nap mande gouvèneman an pran tout mezi nesesè pou akonpanye popilasyon an pou ke yo repran espwa lavi ankò. Nan non tout popilasyon Site Solèy la, nan non pastè yo, nan non direktè lekòl yo, e nan non pwofesè ki ap fè yon nòble ministè, e nan non Kore Jèn sa an patikilye, konbit revandikasyon jèn sitwayen ayisyen, nou mande yon ola, yon moman de kalm pou tout moun repran aktivite yo. Mèsi laprès, Merci tout moun. E nou konnen e pa premye fwa e kout bal ap chante nan Site Solèy, men ki sa k ta lakoz gè sa vin rekòmanse ant nèg ak zam yo? Nou menm an patikilye nou pa genyen veritable rezon an. Il se peut bien que ce ne sont que les acteurs ki kapab bay rezon ki pouse yo goumen. Men, kòm kesyon lan poze, se pa premyè fwa, se toujou pa premyè fwa e se toujou popilasyon sivil la demach sa yo ki toujou pote lapè anndan site a, ki toujou egzije e raple mesye a zam yo se frè yo, se kouzen yo, se matant yo, se pitit yo ki pa gen zam ki toujou viktim. 8 jou apre 8 jou kout bal ap chante nan Site Solèy e nou wè gouvènman Ariel Henry a pa janm djanyen nou menm kòman n konprann sa nan Site Solèy? Se pa sèlman Se pa sèlman gouvèneman Ariel Henry ki pa djanyen, nou gen yon peyi ki konsa menm. Jodi an, lè popilasyon an ap viktim, pa gen moun ki pou defann li. Lè yon polisye tonbe, pa gen moun ki pou defann li. Men malgre nou genyen dwa de lòm, nou gen yon dwa de lòm ki fè pati de kidnapè, de gang. Yo pa la pou defann popilasyon sivil lan. Wa imajine w, nou menm moun anndan Site Solèy, nou di Site Solèy pap menm, pap tounen Kwadèboukè, Site Solèy pap tounen Matisan, paske Site Solèy, jiskaprezan moman w ap wè gen de katye anndan Site Solèy, Se vre, moun yo plen pwoblèm sosyal, moun yo plen pwoblèm, yo pa ka manje, yo pa ka grangou, yo pa gen okenn enstans ki pote asistans ba yo, nou p ap dakò pou Site Solèy vin menm jan avèk Kwadèboukè, vin menm jan avèk Matisan. Jiska prezan, èske nou gen yon bilan de konbyen moun ki viktim? Sa a, nou, nou poko fè, nou poko fè. Bon, m pa konnen si mesye a genyen l, men pa bò isi an, nou gen anpil ka de blese, e lòt, Boston gen anpil ka, Bouklin gen anpil moun Moun yo moun yo yo yo mete yo nan prizon yo pa vle yo sòti yo paka pase se pou sa se pou rezon sa kore jèn sa avèk pastè direktè lekòl nou mete ansanm nou fè konferans lan nou mande mesye aktè yo kite pèp lan sòti al chèche manje kite pèp lan sòti al bay tèt li sekirite paske pèp lan pa gen anyen nan menl poul poul goumen se pa pèp lan kap goumen an. Mwen panse ap gen yon solisyon aprè konferans lan. Nou swete sa. E se pi gwo swè nou aske yon solisyon jwenn. E nou si e sèten yon solisyon ap jwenn paske se tout moun ki twouve l nesesè pou ke y al chèche manje. Paske plis pase 8 jou fèmen yon kote, san manje, san dlo, epi ak konpanye de lòt prekarite ki te egziste yo, donk sitiyasyon an ensoutnab. Gouvèneman Ariel Henry a rankontre avèk majistra Site Solèy la, li di li pral mete yon cha nan mitan Site Solèy, nou panse li ap gen yon solisyon? Èske nou panse tou desizyon pou mete cha a se yon bon ide? Nou pa gen enfòmasyon sa a malerezman paske nou n fezon pa pati di gouvèneman swa nasyonal ou lokal. Nou sèlman de senple sitwayen ki angaje, ki entèpele pa sitiyasyon an. Nou di ke fòk nou poze yon akte pou montre ke tout moun dwe jwenn libre aksè pou ke yo al chèche lamanjay pou ke yo kapab jwenn swen de sante. Nòmalman nou ta sipoze ebyen pa sèlman ale kot aktè yo men moun tou ki gen zam nan men yo. Ou menm antan ke pastè e wap bay konferans de près sa jodi a sa w ta genyen pou adrese w avèk ti mesye sa yo ki gen zam nan men yo pèsonèlman se ki se kisa w tap di? Le Seyè Jezi di nou nou pa sèlman bezwen priye nou bezwen aji se se la kòmansman Aksyon nou an kòmanse e nou ap lanse apèl lan ba yo paske yo te lekòl, yo te konn frekante legliz a yn sètèn epòk, nou menm antanke pastè e pwofesè di menm kou, anpil ladan yo m panse y ap tande larezon swa paske yo genyen fanmi yo, zanmi yo, Yon pwòch yo kanmenm ki viktim e m sur e sèten a pati de deklarasyon jodi an y ap twouve chemen rezon pou ke yon pou ke tout ekip yo fè mea culpa e ke Site Solèy kapab repran vi ankò. E de manyè jeneral e zam pa pote lapè li anjandre lapè donk prezans char yo m pa pral di ke se pa yn bòn desizyon men la Pè pa vini par les armes men li anjandre ke la peur. Donk nou panse ke an lye e plas de char de guerre nou swete ke le gouvernement Ariel Henry vini avèk pito de services de base, de services sociaux pèmèt aske dialogue franc et sincère yo kapab retourne autour de table yo ke tout antagonistes yo kapab trouve ke genyen de franche discussion. E konsa ke yo ansanble, yo kapab pre de desizyon pou ke yo depoze zam, yo pran chimen fòmasyon, yo pran chimen travay. Serge te pale, mwen te gen pou m abòde kesyon ensekirite a. e m kwè ke sitiyasyon ki nan peyi a ki fè ke pèn chita pou l asepte prensip medyasyon an se paske kòm responsab òm e fanm leta nou panse ke sitiyasyon ekstrèmman grav. Sitiyasyon li dejenere nan sa nou wè k ap pase la a. Dayè, nan pen nou toujou di se te le banditisme d'Eta. E semèn sa a sa nou vin wè, dwann nan Leta te itilize l pou l fè zam konkre pou bandi yo. E imedyatman kominote entènasyonal la yo te fikse ke sa t ap pase nan dwann nan, gen yon chanjman ki fèt epi nou wè, nou dekouvri tout lòt bèy. Dayè, sa nou wè, sè ke gouvènman an te di, chay pa antre nan machin, kontenè pa antre nan pwovens, lè nou gade nou wè Pòdepè, se jisteman la tout sa yo te kontinye ap antre, se tankou se yon vil apa, alò ke yo te di se Pòtoprens avèk Kap, epi nou wè zam ap antre, ke se swa Pòdepè, ki pa t otorize antre, ke se swa Fòoprens. kote kontenè ap rantre tout sa a. E menm leta sa a, ki te gen rekòmandasyon de sena a an 2020, rekòmandasyon ki te fèt pou te mete yon ti lòd nan franchiz yo, nou wè yo pa mete oken lòd, nenpòt kiyès ka itilize yo, epi zam ap rantre, e zam sa yo, chak kou kontenè sa yo fin rantre, w gade nan lari a, ou wè batay k ap fèt, piske yo alimante bandi yo, katouch, zam, Malgre y ap kenbe yo, nou wè se petèt le dizyèm ki yo ke yo kenbe. Men tout pase, piske nou wè nan Site Solèy batay plis de 300 mò e blese nan site a. Kòman ke pou n tolere ke moun ap mouri konsa nan peyi a? Kòman pou Leta pa di anyen? Dayè pat ka di anyen jan nou di a. Se paske yo konplis nan kesyon sa. Latibonit kote ke te genyen ebyen yon sèten pè, imedyatman gwoup yo reprann, yo di alimante yo, zam rantre, katouch e nou wè spektak hideux ke Depite Arrudo sot pale kote yon jèn gason pwofesè lekòl ap mache e yo tire msye. e kòm si ryen netè e apre yo rache yo paske zam rantre katouch rantre donk men sitiyasyon kap dewoule sou zòn nan e se petèt sa nou di yo paka tann il fò ke pale yo akouche jisteman de yon gouvènans ki pèmèt ke leta koupe fache avèk bandi yo il fò ke l fèt. Paske non sèlman leta asosye avèk yo, men sa nou wè anndan leta. Mwen tande ke polisye yo pa genyen boulètpouf, jilè pa bal, pou y ale nan operasyon. Yo oblije fè operasyon yo len apre lòt, alò ke yo te ka fè plizyè operasyon. Pandansetan, menm ministè enteryè ki nan CSPN nan, li debloke 25 milyon goud pou lè fòs òganizasyon. 25 milyon goud la ta mache 300 bon chile pa mal pou polisye yo te ka mennen operasyon alò ke yo fè 25 milyon goud la pou de fo òganizasyon dayè mwen di l deja pou le moman pa gen kazèk non pa gen mè non pou le moman se ajan egzekitif enterimè si w di se de Abosco te di se de zansyen kazèk. Men si se kounye a, tout moun, dapre dekrè ki te soti jiyè 2020, se ajan egzekitif enterimè. Kòman fè n ap gaspiye kòb? Ou gen yon Leta k ap gaspiye kòb ki pa ranfòse lapolis, ki ouvè dwàn pou ke gen zam ak katouch ki rantre, men rezilta ke Ariel ba nou pandan ennan, piske 20 jiyè pral fè Ariel ennan. E se nan kad sa a nou di ke gen de bagay. Pa gen dilatwa nan kesyon pale a paske yo pa ka fè dilatwa e mwen panse ke nou bezwen yon lòt lidèchip nan tèt leta sa se premye bagay ki pou kòmanse pou nou konbat ensekirite a yon lòt lidèchip ou pa ka eseye al mennen yon ekip a la viktwa alò ke ekip sa se pèdi tout tan lap pèdi avèk lè menm jwè. Donk mwen kwè ke il faut une un autre leadership e mwen panse tou ke lapolis la gen sèten kote gen sèten efò yo ka fè. Kankou Latibonit genyen on komisarya tou nèf ki nan kafou Bosonde, il faut ke yo mete polisye ladè yo, il faut ke yo voye justement on blende e sa ap ranfòse popilasyon an paske jodi a popilasyon an pare pou l akonpanye lapolis pou yo rezoud pwoblèm sa. Donk an menm tan ke ap tann leadership, nou mande lapolis gen dè zefò ke l dwe fè paske popilasyon an pa ka tann paske popilasyon ap mouri. E non sèlman gen kesyon ensekirite a, pa bezwen pale de lavi chè. Pa gen yon kote ou pase pou pri yo menm jou, menm jan. Pa gen pale de goud la k ap devye. Pa gen anyen ke gouvènman an fè nan kesyon sa a. Ebyen chak jou ou tande men se nòmal ke goud la monte. Lè ou pran 25 milyon goud wap debloke goud konsa nan leta e prensip ekonomik la tout tan gen plis goud ebyen dola ap pi ra ebyen l monte se leta kap gaspiye donk nou gon leta ki merite chanje paske finansyeman en politikman sosyalman tout atach leta sa se ankouraje bandi yo e nou menm pèp nou di non a kesyon sa nou di wi pou prensip negosyasyon men pa gen di la kwa. Pou gon chanjman de leadership e an menm tan nou di lapolis la sekwe kòl paske fò gen efò ki fèt kanmenm leta ap peye 13 mil polisye e m panse ke gen de bagay ki fèt pou evite gen de moun ki tonbe jan nou te wè yo tonbe. Gen kèk tan mwen anvi pataje kesyon sa a e premyèman mwen wè ke gen anpil sezi dam e de minisyon ki fèt. M pa konnen si nou okouran, men mwen m ta renmen ke leta a vin di m, tout minisyon sa yo, tout zam sezi yo, kisa yo fè avè yo? Eske yo redistribiye yo antre la polis e lame? Paske se pa blan an kap vin di m pa bezwen lame. M pa vle ke blan vin di m pa bezwen lame. Nou gon lame ki la, sèt li gen pwoblèm, kòm tout enstitisyon. Il fo ke yo ranfòse l. Men jodi a, popilasyon an, li bezwen reprann konfyans, li bezwen konnen ke polis la, kantite zam sa yo ki antre, ki sa yo fè avèk yo? Yo poko di nou ki sa yo fè avèk yo. Jodi a, rekòmandasyon ke nou menm nan pen ke n ap fè, Kantite zam sa yo ki antre. Se pou yo di nou ki kantite de minisyon, ki kalite zam, sa yo ka bay lapolis, sa yo ka bay lame ki pou asire sekirite popilasyon an. Paske tout zam sa yo, m pa konnen ou gen plis enfòmasyon pase m antanke ekspè, men mwen menm je suis très préoccupé par la situation e m di an atandan ke yo di ke y ap achte paske nou sonje te gen yon pwopagand ki te di gen konbyen bagay ki rantre. Mesye dam de la près, mwen soulve kesyon sa a paske jeneralman sa k pase nan peyi a tèlman gen istwa, yon bagay chase yon lòt. Men sa a, nou pa ka bliye l. Mwen mwen sonje sou youn nan radyo yo ke m tande ke yo di men konbyen bagay ki rantre pou lapolis gen sesi, gen sela, gen selòt bon, jiskaprezan m pa wè yo. Nou pa wè yo. Fò m poze kesyon paske yo te di yo antre. Donk kote yo? Anplis de sa, sa ki enterese m, mwen menm jodi a, se ke tout zam sa yo, tout minisyon sa yo pran, ki sa yo fè avè yo? Eske yo redistribye yo bay lapolis e lame pou asire sekirite popilasyon an, sekirite teritwa a? Sa se enpòtan pou nou. Lè peyi a nan sitiyasyon difisil e kòm konbatan, kòm moun ki gen responsablite devan pèp ayisyen, devan lanasyon ayisyèn, Nou toujou fè nou de devwa pou nou konvoke laprès ayisyèn pou nou enfòme pèp ayisyen an kèlkeswa kote yo ye sou latè. Sou baz sa a, nan tout wo eta majò pen nan, tout asanble a te mande m fò m fè yon salitasyon spesyal pou laprès ayisyèn nan nan moman difisil ki ap travèse e gen anpil nan yo ki viktim. Jodi a, moman an difisil, yo toujou akonpaye pèp la, nou di salitasyon spesyal pou yo. Nou salye tout peyi a, du nò o sid, de lès a lwès. Nou salye la kominote ayisyèn k ap viv aletranje, ki se sa m ta ka di, ki se yon pòl enpòtan. Se yon gwo moso nan kad batay politik pèp ayisyen ap mennen sou teren kote nou ye la jodi a. Jodi a 19 jiyè, nou alavèy de 20 jiyè, peryòd, si w vle dat, de vestiture de ekzekutif monosefal dirije pa Doktè Ariel Henry te pran nesans apati don twit Madam Helen Laligne ki se youn nan pi diplomat ke pèp ayisyen pa janm rankontre nan vi li e ke nou menm nou pran responsablite nou kalifye kòm yon Rasis! Alò, an prensip jodi a, se ta nou ta ka di pou nou ta fè yon rapèl de bilan de 1 an de gouvèneman defakto, 1 an de rejim monosefal la. Mwen fè rapèl piske nou te fè bilan an deja, nou te di bilan katastwofik sou tout latè. E nou te bay dè eksplikasyon pou te jistifye demach sa a. Jodi a, mwen prezan devan laprès la nan moman trè difisil kote pèp ayisyen ap travèse nan listwa l. Pou moun ki gen laj pase m, pèp la poko janm nan yon sitiyasyon difisil konsa. Youn nan eleman k ap ravaje l tankou nou tout konnen, se yon kesyon de kidnaping ki fè pati de ensekirite jeneralize nan sektè sekirite etati ki travèse tout lè kouch sosyal nan peyi a. Alò, nan yon ka konsa, Genyen plizyè entèvansyon k ap fèt la. E kòm nou se demokrat jeneral, e pou vre valè sikonstans, se te nou ki fè eksperyans ki defann dè valè demokratik, e kòm demokrat, nou te aksepte le prensip, tribinal chita sou yon tab pou nou negosye, menm si li pa t fasil pa rapò ak konviksyon nou de pouvwa sa. Nou fè konsesyon manifeste bòn volonte, bòn fwa pou n akonpaye pèp ayisyen an nan kad rezolisyon dirab kriz la, si negosyasyon ap pèmèt kriz la rezoud. Yo chita sou tab negosyasyon. Yon lòt kote, nou pa kite lòt manch la. Kesyon mobilizasyon popilè, mobilizasyon sitwayèn, ke nou toujou asimile a yon espès de soulèvman popilè, e nou toujou raple, nan tout istwa peyi sa de 87 a jodi a, tout ake demokratik pèp ayisyen an jwenn se apati de mouvman de mobilizasyon ki fèt. N ap kontinye ankouraje mouvman de mobilizasyon an paske yon sosyete k ap viv kote anyen pa fonksyone, sitwayen sitwayèn pa ka rete pou yo bwa kase. Nan sans sa a, m ap pase lapawòl. Batay ki fèt ensekirite a kenbe ensekirite a rete Senatè Youri Latortue pral pale de ensekirite a asosye ak dote zeleman ki ta pèmèt jodi a pou pèp ayisyen an wè klè pou l pa gen konfizyon nan tèt li sou kote sou chwa nou fè nou menm kòm pèp sou ki kote n ap mennen donk tou a tou nou ale pou an antant ke onorable depite Arnaud Bien Aimé e answit Senatè Youri Latortue.